Gogode Jozèf la. Apre sa, Jozèf bay chèf domestik la lòd sa a, Plis ak mesye yo manje mezi yo ka pote. Mete lajan chak moun nan bouch sak yo. Wa pran gwo gode m lan, gode ann ajan an, Yo te fin kite lavil la dèyè, men yo pa t pi lwen pase sa. Lè Jozèf di domestik li a, Leve, kouri dèyè mesye yo, lè w atrape yo, w a di yo. Poukisa nou aji mal konsa ak moun ki fè nou byen? Poukisa nou pran gwo gode mèt mwen an? Se ladan l li bwè? Se ak li li sèvi pou l konnen sa ki pral pase? Sa nou fè a pa bon menm. Lè domestik la trape yo. Li repete tou sa mèt li a te di l. Men yo reponn, Men mesye, nou pa konprann sa w ap di la. Pou n ta fè bagay konsa, mande Bondye padon. Gade, lajan nou te jwenn premye fwa a nan bouch sak nou yo, nou pote l tounen ba ou soti peyi Kanaran. Kijan ou vle wè pou nou ta vòlè ajan osinon lò kay mèt la? Si ou jwenn gwo gode a nan men yonn nan nou, se pou moun sa a mouri. Nou menm lòt yo, se pou yo fè nou tounen esklav. Domestik la di. Dakò. Men si yo jwenn gode a nan men yonn nan nou, se moun sa a m ap pran pou sèvi m esklav. Lòt yo lib, yo mèt ale. La menm, yo prese mete sak yo atè. Chak moun louvri sak yo. Chèf domestik Jozèf la pran fouye sak yo youn apre lòt. Li kòmanse ak sak pi gran an pou l fini ak sak pi piti a. Yo jwenn gode a nan sak Benjamen an. Sa ou tande a? Yon sèl lapenn pran mesye yo. Jozèf di yo, Ki sa nou fè konsa? Èske nou pa konnen yon nonm tankou mwen gen pouvwa pou m wè tou sa ki pral rive? Jida reponn li, Mèt, nou pa konn sa pou nou di. Nou pa ka pale. Pa gen savon pou lave nou devan ou. Se Bondye menm ki fè ou dekouvri nou. Mèt, se poutèt sa, se pa sèlman moun ki te gen gode a nan men l lan ki esklav ou. Se nou tout ki esklav ou. Men Jozèf di, Mande Bondye padon. Mwen pa ka fè sa. Moun ki te gen gode a, se li menm sèlman k ap rete pou sèvi m esklav. Lòt yo mèt tounen lakay papa yo ak kè poze jan yo te vini an. Jida defann koz Benjamen. Lè sa a, Jida pwoche bò kote Jozèf, li di l konsa, Tanpri mèt, kite m di ou yon ti pawòl. Ou pa bezwen fache sou mwen. Mwen konnen ki di ou menm di Farawon an, Mèt, ou te mande nou èske papa nou la, èske nou gen lòt frè. Nou te reponn ou, Wi, nou gen yon papa ki fin vye granmoun ak yon ti frè, pitit papa nou te fè nan vyeyès li. Ti bway la te gen yon lòt frè menm manman avè l, men li mouri. Nan de pitit manman l yo, se li menm ase ki rete. Lèfini, papa nou renmen l anpil. Ou te mande nou pou nou mennen l isit la pou ou te ka wè l. Nou te reponn ou. Mèt, ti bway la pa t ka kite papa l. Si li kite l, chagren va touye papa a. Men, ou te kenbe pawòl ou pi rèd. Ou te di nou, si ti frè nou an pa vini ak nou, Nou pap bezwen parèt devan ou. Lè nou tounen kay papa nou, nou rakonte l tout sa ou te di nou. Apre sa, papa di nou, Tounen al achte manje pou mwen. Nou di l. Non papa, nou pa ka desann paske si ti frè nou an pa ale ak nou, nou pap ka parèt devan chèf la. Men, si wou dakò pou ti frè nou an ale ak nou, n a desann. Lè sa a, papa nou di, Nou konnen madanm mwen te fè de sèl pitit gason pou mwen. Gen yonn ki pati kite m. Mwen kwè se bèt nan bwa ki dwe devore l. Paske mwen pa janm wè l jouk kounye a. Jodi a, si nou pran sa a nan men m, si yon malè rive l, avèk tout laj sa a ki sou tèt mwen an, mwen p ap ka sipòte lapenn sa a. Chagren va touye m. Kounye a atò, Mèt, si mwen tounen al jwenn papa m san pitit gason l sa a, ki de je nan tèt li. Kou l a gade, li wè pitit li a pa la, l a mouri. Se nou menm ki va lakòz lapenn sa a k ap twòp pou granmoun lan. Papa nou va mouri sou kont nou. Wi. Se mwen menm ki te bay papa m garanti m ap tounen ak pitit la. Mwen te di l, si m pa mennen l tounen ba li, se mwen menm k ap pote fot la devan l jouk mwen mouri. Se poutèt sa, mèt, Tanpri, kite ti bway la ale ak frè l yo. Kite m pran plas li. Gade m pou esklav ou. Mwen pa konnen ki pye pou m ta mete devan pou m tounen kay papa m san ti gason an pa avèk nou.